Anvayi nou se konsa nou wè. Aswè a m pa pral prezante yon repòtaj piske m pa temwen de sa k pase nan zòn Redout lan e M pa kwè gen 2 jounalis ki te pran temwen tou nan zòn redout lan. M ap eseye rele kazèk la, m pa ka jwenn li. Men, s on zòn ke m konnen e m konnen. M konn nan redout, m konn nan jennpa. Mwen konnen FESA. Maten an bonè, nèg baz nan FESA e anvayi zòn Redout. Nèg yo ouvè kout zam nan zòn nan. Nèg yo tire anpil, anpil, anpil, anpil. Yo konte 13 kadav. Yo konte 13 kadav, fanm kou gason. Sa vle di gang FESA a. al fon masak nan lokalite Redout jodi lendi 7 novanm nan kote ke yon plis pase yon dizèn moun pèdi lavi yo. Kòman? Poukisa? Se de kestyon ke n ap poze. Men m pa kwè jodi a la n ap jwenn repons a sa yo. E pou anpil moun ki toujou rayi moun. Gang sa, gang FESA a, li kòmanse ak 3 moun. Lèl te kòmanse a te toujou gen lapolis te egziste. Lè yo atire atansyon moun sou gon gwoup nèg fesa ka zam nan men yo, sosyete yan De moun ki pat menm gen enfòmasyon te prefere di se gang Toto kap goumen ak gang Ti Makak. Nou tiye, nou tiye, kraze, brize de fanmi. Men Tuye karaktè tou 2 moun anndan peyi a k fè anpil efò. E sa wi, mwen mwen gen de nèg jounalis ki te di m wi. Ou se 2 gwoup gang kap goumen. Mesye Aayy Pou yon moun viv Ayiti, fò gen fyèl wi. Sitou a bouch ayisyen. Epi gen nèg kap pran pati pou ti makak pou baz fesa kòm kwa se vre e yo pran tè yo. Ki sa na rien a vwa avèk kot nèg sa? Ki tè nèg yo genyen? Ki fanmi yo? Ki non yo? Ki tè yo genyen? Bon jodi an yal touye 13 moun nan redout se pou tè yal touye yo tou? Di m non. Sa vle di lè moun yo pa konn yon bagay, yo rete kanmenm epi y ap voye monte. Gen nèg ki di w se pou Toto annafè avèk Krisla, se pou kounye a se goumen k ap fèt. Mesye fèmen bouch nou. Ou byen monte nan zòn nan vin chache enfòmasyon. Le journaliste se sa. Le journaliste se avan tou lobsèvasyon. Se pa moun kap rele w nan telefòn, moun kap voye mesaj pou ou kap, se lobsèvasyon. E. Ouse ti makak 2 frè. Yo tap evolye nan gang vilaj de dye 5 segond yo te solda anel joseph gen menm revelasyon ki ta fè kwè ke gen youn ladann ki te avek yon sè anel lè baz la an difikilte l fin kraze neg yo swa yo pran zam oubyen volè zam yo moute nan zon fesa kom se moun zon nan yo ye. Lè yo parèt nan zòn nan, piske yo te deja gang deja, yo deja vòlè deja, yo deja se sòlda Anèl yo te ye deja. Lè yo rive, yo kòmanse anvi enpoze lalwa e mande Toto tekstyèlman pou yo kapab dirije zòn sa a, kòmkwa pou yo bay zòn nan sekirite. Toto reponn li, Mesye timoun nou ye a laj nou ye la 22, 23 zan, si n bezwen de sipò nan afè lekòl n ap fè l. Men pa foure tèt nou nan kesyon koze zam. Men yo reponn, O, bon e tout aktivite k ap fèt la a? Nou menm se zam nou konn manyen n pa nan afè lekòl nou ka fè de bagay. Toto pa t sipoze refize sa. Men kote kontansyon an soti. Nèg yo santi yo chèf, yo vin a zam, grenn yo plen nan zòn nan. Epi yo estime ke, paske yo abitye deja, yo te nan mouvman gang deja, se nan vilaj yo soti. Men kote kontansye a monte. Fè plizyè tantativ eseye deloje yo, bon finalman, yo kreye yon kondisyon, yo touye responsab sekirite ki te gen nan vilaj la, youn nan responsab yo, Rodney. Yo pran zam lakay misye, yo ranfòse tèt yo. Yo deloje yo, yo kite zòn nan, y al Gran Ravin. Kounye a, kòm gen kesyon kidnaping k ap fèt, e kidnaping nan vin difisil pou l fè anba piske pi machin pa pase anba, machin pase anwo, yo bay nèg yo misyon pou yo vin monte yon sikisal anwo a. Epi nèg yo vini yo monte sikisal. E wap jwenn anpil nèg jodi a k nan baz sa, k nan fi sa, se de nèg ki soti gran ravin. E depi lè yo vini an, yo kidnape, yo tiye, yo leve moun, yo rantre nan komisarya, nan sou komisarya, libere moun, yo fè tout kalite zak. Kounya yap pran yon pretèks ke kesyon de sa n'a rien à voir. Afè gang kap monte nan peyi a tout kote nèg toujou ap chache yon pretèks pou sa. Jodi a lè w pran 2 gang ki koupe tèt 3 polisye DDO humm DDO humm DDO. Humm Dedeo Joli kè M tap viv ou dans le sud M te kwè nan kapasite w M te toujou di vin pòtoprens wap bann de rezilta Men Dedeo ou poko janm fè operasyon non depi w vin nan lwès 1 an la. E 13 moun wi nèg yo tiye anwo a nan jiridiksyon pò la 13 moun dènyèman sonje yo touye 3 polisye yap ranfloure tèt yo a kesyon zam. Dedeu e nan jiridiksyon lan nèg yo ye. Enspektè polis ou mete al pa janm vin travay nan tèt komisa nan tèt sou komisarya a. Bon, aswè a nou di nou fon ti bèk piske gwo moun yo te kidnape yo libere. Bon, bagay la yon ti jan poko menm klè menm. Lè m t ap tande nèg la k ap pale, m pa m pa santi bagay la klè. S on gwoup gang kriyèl ki gen anwo a. Se yon sikisal de Gran Ravin galè a. Fò w fè yon aksyon. Ayy. M pa ka pale. M pa ka pale. Bon. Antouka nap eseye gade sa n ka fè. Nap eseye gade sa n ka fè. Emisyon rete.